Medam e mesye nou kontan rejwenn nou ankò yn fwa e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com se dènyè video nou pou aswè a e nou ap kontinye enfòmew bon sak gen la jodia la E batay la ap kontinye, operasyon dechouke bandi, operasyon file manchèt nan tout Pòtoprens, nan tout vil pwovens yo, medam e mesye, enben, popilasyon an dedouble la a, kesyon bandi a, enben, avan 2023 a fini sanble, enben, moun Kanapevè, moun Turgeau, moun Debussy, Moun nan Site Solèy, moun nan divès kwen nan peyi a, sanble ap mete on fen avèk dosye bandi sa a paske jodi a la a, fòk nou di ou antre yè ak jodi a fòk chèf gang Manno anndan Vilaj de Dye, men fòk misye ta pèdi on karantèn bandi selon sa nou gen kòm enfòmasyon, men paske jodi a la a nan. Nan Turgeau mèdam e mèsye se yon lavaj popilasyon fè e nan Tomasint tou gen plizyè lòt bandi ki tonbe. Ebyen mèdam e mèsye jodi a la se yon joune bwa kale se yon joune kawotchou gazolin se yon joune ebyen babekyou se yon joune konsa l ye paske pèp la lage 2 gidon donk e nan dada tout bandi kote yo jwenn ou depi w se bandi ebyen y ap mete kawotchou sou ou. Nan videyo sa a nou pral envite w wè Enben ti video sa k tap fè tout laviwonn sou Facebook ak YouTube, enben nou pote l pou ou ak divès detay ke TT pral bay konsènan ti bout video sa, enben tout detay tou sou deblozay ki pete la antre chèf gang Izo ak chèf gang Manno. Paske Manno te deside pou l atake Debussy, enben Izo pat vle, enben se rezon sa ki fè Manno la a, misye nan batay la pou kò l, e se youn nan rezon ki fè misye avèk Izo la a, nèg yo dozado. Nèg yo se tankou lèt ak sitwon yonn ap veye sou lòt tanpou enben yonn pa pete bal sou lòt, sa k fè yonn pa ta pete bal sou lòt konsa l ta bon donk nou ta delivre anba men malfwa sa yo vire tounen k ap fè pèp la kriye k ap fè san koule nan peyi sa bon m pral envite w gen detay avèk TT medam e mesye rete gade video a jiska lafen n ap Bon m di w yon ti bagay Maten an m fè yon ti pòs epi gen yon moun ki di TT gen plis gen 2 nèg 3 nèg ki kòmante di TT si w gen enfòmasyon konsa ou pa t dwe lage l ou ta kite l men kite l pou fè kisa lè m lage l la m konn poukisa m lage l e sa w wè m di w la e sa l ye yèswa gen anpil kout bal ki tire sou pòtay Leyogàn. Tout maten an sitiyasyon an li pat katolik. Paske apre nèg yo fin fè atak sou baz udmo sou chandmas, lapolis tante antre giyimè al mennen yon operasyon men repouse nèg yo. Paske nèg yo te mete presyon pou yo te krabinen ti pòs pòtay Leyogàn nan. Nèg yo te ranfòse cha vini etc. anpil kout bal tire. Men ki sa k pase se ke pou moun ki nan zòn nan oubyen ki nan vilaj mwen t konn konfigirasyon zòn nan gen mwens kout bal ki sòti vè vilaj kòm dabitid. Alò m pa di kòm dabitid men kòm si abityèlman pou kalite kout bal li konn genyen gen mwens kout bal ki tire. Epi sa pouse m mwen menm pou m desann atè a m al gade sa k pase. Mwen kwè, ok Letènèl, poukisa Bondye pa fè yon mirak? Epi youn ta touye lòt. Men lapolis gen difikilte pou rive sou yo. Si youn te touye lòt, e de tout fason, se konsa sa ap fini. Paske pa t genyen ti lapli bougòy avan. Avan nèg sa yo, se te Félix Bien-Aimé t ap kòmande, se te Nason k t ap kòmande. Apre nèg sa yo, se te Wilkens Pierre alyas Chencho, se te Black Africa, se te Ti Maxo t ap kòmande. Se yo k te chèf alepòk. Enben, lè nèg sa yo vin ale, vin gen Wilkens Ti Kenkenn, Ti Kenkenn. se li ki tap kòmande. Ti Kenkenn se youn nan nèg ki te touye polisye Walky Calixte. Selon yon rapò jij enstriksyon alepòk te bay sou lòd 2 palmantè Enzounaya Belange Jean Baptiste ak Rodrigues Séjour. Alepòk m kwè se Senatus ki te komisè gouvènman. Zokiki? Nèg yo elimine polisye a, nèg kafou, Walky Calixte, ki nan bakòp 2 nan dcpr, misye te a kèlke mwa pou l te antre Kanada, epi nèg yo gaspiye misye pou ryen, paske l te oze nan diskisyon avèk yon chèf, yon chèf k ap fè dezòd nan lari a wi, polisye an bon dwa l wi, chèf la fache paske polisye a pa t gen dwa kanpe l. epi yo touye misye enben sa vle di ke kounye a ti kenken fin ale epi n fin genyen dòy avèk tèt kale avan tèt kale se dòy ki tap kòmande paske se e yo te touye ti kenken pandan apre anivèsè misye yo estime misye gen twòp kontak Paske lè misye tap fete a tèlman se te yon gwo fèt wololoy ki te pase anlè a alepòk tèt kale Martelly te prezidan wi Martelly te prezidan Laurent Lamothe te premye minis alepòk enben koute nèg yo konstate ke ti kenkenn tèlman ap byen pase misye fin sou aprè anivèsèl nèg yo fiziye misye. Kounya Doy ap kòmande Epi tèt kale sa l fè Li desann Doy pou l ka vin kòmande l menm Lè sa Ti Lapli avèk Bougòy te ti sòlda Kounya tèt kale gon pouse gon foli frekant pran l epi l bezwen antre Meksik an pasan pa layewopò entènasyonal Tousen Louvèti Epi yo kenbe l nan ayewopò la yo boure l nan prizon. Epi gon yon jij kòman mouche rele Bredy Fabien e nèg sa l bezwen tounen la wi depi w wè yo ta tounen ak Bernard Sainvil Bredy Fabien ap tounen e misye di ke tèt kale misye son ajan de devlopman son ajan sosyal yo pa repwoche l anyen epi misye libere tèt kale. Kounye a menm tèt kale t bliye bagay la paske game nan kòmanl ye se qui va à la chasse perd sa place otomatik e de manyè e mwen renmen di sa de manyè otomatik ebyen sak pase misye retounen epi se gade misye gade l wè gon fanm k abiye byen chèlbè parèt devanl wè fanm nan mesye humm fon nèg pridan moun sa yo tout bon e gade misye gade l wè yon fanm abiye t parèt kotel epi yo fè tèt li. Ebyen kounya Anel vin pa la Manno te solda ki te deja abandone vilaj ki tal nan site solèy e sa t fè w ap wè anndan an yo gen plis respè pou Manno kòm vye ra misye son vye woutye l ye misye gen plis respè ke Izo anndan pase Izo son frekan men Manno son nèg ki pi tanpere l pi saj alòske l plis kriminèl tou wi ke Izo Izo se chowòf l ap fè. Ebyen sak pase Ebyen kounya ou vin wè izo a manno kap kòmande vilaj paske anèl pa la Ebyen pandan map pale avè nan la sosyete izo ak manno gon ti malèz poukisa youn pa touye lòt nou ta di beniswa letènèl e jan map gade bagay la si bagay la prale konsa youn ka touye lòt avan lontan paske sak pase manno ap fon jan poul bay izo kou izo ap veye manno menm si ou wè yap pran pòz pale ansanm youn ap veye lòt. Youn ap veye lòt. Paske Izo konstate Manno trayi l, Manno konstate Izo trayi l. Youn ap veye lòt. Pandan m ap pale avè w la, m di w Izo ak Manno yo tankou de chat, chen ak chat. Menm si yo pran pòz pa l ansanm, youn ap veye lòt. Youn ap veye dòmi lòt. Paske sa k rive la a, chak nèg yo gen gwoup sòlda pa yo. Menm jan sou Bèlè la a. Dèdè gen gwoup sòlda pa l, Kempès gen sòlda pa l, tout nèg yo gen sòlda pa yo ki nan do yo. Ayayayy! Bagay yo anpil ok Letènèl! Ebyen, tande byen! Imaj ki sou ekran la, m pral ba nou gwo enfòmasyon sou li. Imaj ki sou ekran an. Nèg sa yo m pa kwè yo retounen vilaj de Dye. E sa t fè m swete ke responsab kanapevè a. Wilnick, M swete dcpj, nan kad dosye ki pase kanapevè epi polisye ki Debussy ki frape yo, telefòn nèg yo enpòtan anpil. Paske apati de telefòn yo, gen bagay ke n ka retrase. Pandan m ap pale avè n la, gen yon pakèt limenad pa manje depi yè. Oh! E bon bagay map di w la wi. Pandan map pale avè n la depi yè, gen yon pakèt jenn fanm nan Pòtoprens ki pa manje. Gen 2 rezon pou sa. Telefòn nèg sa yo, pa egzanp gen kèk ti bagay m jwenn la a ki poko gra, se pa ti koze t sou li. Bèl, e sa t fè m di w lari a pyeje m, m di sa plizyè fwa. Bèl timoun ou pa ta imajine wi. kap fè cho pou nèg sa yo. Yo genyen sou telefòn yo. Pa gen pwoblèm. Sou telefòn nèg sa yo gen de kontak ki ka itil la repiblik. E sa fè nan jou kap vini la yo atansyon. Ou ka wè dcpj deside debake kay on nèg epi l mete l anba kòd. Pa plenyen, pa di o m pa fè anyen. Ou pa konn si w pa fè. paske telefòn sa yo ka ede peyi a ta di si Frédéric Leconte misye son bagay li vle fon bagay serye gen ti bagay ke l ka ede kòmanse ede tou piti e gen de kontak gen de kominikasyon ke n ka jwenn sou telefòn nèg sa yo e pami yo pa ekzanp videyo sa se sou telefòn nèg yo l sòti. Ebyen nan video sa m pral montre nou bagay ladan l. Nèg sa yo, yo tout se sòlda ki sòti nan vilaj de Dye. Selon enfòmasyon m gen fè m di nan moman map pale la gon ti malèz ant Izo avèk Manno se paske Manno kòm gwo chèf ta sanble selon enfòmasyon nou jwenn. Se misye ki pran desizyon pou l mete yon chèf gang anlè Debussy. Se misye t pran desizyon pou l atake nan Turgeau, Paco, Debussy. Se misye t pran desizyon an. Lè misye di sa, ta sanble Izo pa t dakò. Ta sanble Izo pa t dakò. Manno misye di li menm fòk li pran kontwòl Debussy. Epi misye deplwaye solda li yo anlè a paske l panse se tout kote se menm jan. Misye deplwaye, e pa ti solda, son lame jenn gason. E sa t fè, dènye enfòmasyon n gen, gen plis pase yon karantèn ki tonbe ladan yo. Nèg yo deplwaye yon lame gason ki debake anlè a. E pami nèg sa yo ki nan ti video sa a, remake gen yon piti ki parèt floup nan video a a yon zam. E zam sa a gade w ap wè l gen yon ti bagay ladan l, m pa konn si se yon lòn vilye, m pa konn kisa l ye, paske m pa ekspè nan bagay sa a. Men remake l gen yon ti bagay koulè krèm ladan l. E se sou li m pral fè imaj lan, m pral fè zoom nan ki fè ke pou m ka montre w diferans lan. Ti towo sa w wè ki nan videyo a t parèt floup la ki a zam nan wè epi misye ale enben ta sanble e pa ta sanble misye va retounen nan vilaj misye va retounen ala bèl kou mesye ann bat bravo pou pèp la ann bat bravo pou pèp la tande byen enben remake ou wè sèk sa m fè atè a. Se menm sa a ki nan, gade pou wè, gade pou wè, ki nan zam misye a. Misye se yon sòlda Manno ki rele Dja. Tande wi. Misye se bandi, papa l tou se bandi. Anndan vilaj la. Alòske, tande bagay la, misye se sòlda Manno, alòske papa misye li menm l ap travay pou Izo. Yo rele m Theriel Thelus ok. Gon zanmi dim son teleskop. M pa konnen. Gon zanmi dim son teleskop. Tande tande bagay nèg yo gen nan men yo tande wi Ebyen koute Ebyen remake misye nan video a Ebyen men teleskop la atè a kidonk misye dia misye se youn nan solda manno yo ki rete nan Debussy men zam misye atè a Misye rele dia. Misye se solda manno, papa misye tou se bandi nan vilaj yo rele misye il la yo rele misye il lap tandem la se misye kap vire sou machine andan pou izo o sa sou ekran ki rele il se misye ki prepe ki prepare chat chat boukannen pou izo anba a genle izo renmen chat papa. Vòlò. Papa l nan gang, li nan gang. Li pap janm fè sa ankò. Donk misye ap travay pou Manno, dja. Papa misye il, l ap travay pou Izo. Se misye ki prepare chat pou Izo. Majorite chaloup ou tande yo ap vòlò anba a, se misye t vòlò yo pou Izo. Misye genlè konn lanmè a tou. Sa vle di ke pandan n ap pale la a la sosyete, telefòn nèg sa yo ka ede. Paske Manno lè l di l pral atake Debisi, Izo pa t vle. Le fè ke izo pat vle, kounya kisak rive? Malgre tout frap sa Manno pran, izo pran desizyon poul pa ede misye nan moman an. Men kòm se nan vilaj yo tou lè 2 ap vòlò, si lapolis atake vilaj misye ap parèt. Men pou lenstan tout yè kout bal ap pete, nèg izo yo, yo pa pote ranfò avèk Manno. Paske ou te di Manno non, pa atake Debussy. Poukisa youn pa touye lòt? Eh Manno pa ka gen yon kout sant pral li leve pandan misye ap dòmi la l fè fen li. Eh youn ap veye lòt. Ebyen nèg sa yo, pou m pa di san pou san, katreven di pou san nèg ki tonbe Debussy Paco, yo tout se sòlda Manno anndan Vilaj de Dye. O kou Manno ka pran depi nan tout karyè vòlò l. nan tout karyè gang li se pi gwo kou l pran e kounye la misye pran plis kou paske izo pase nèg li yo lòd pou poko atake paske l te pale manno sa di tout rezistans kap fèt la se manno avèk jwè l yo kap fè l e pami jwè misye t tonbe yo se nèg sa k nan video a misye rele dja ki se sòlda manno e papa misye rele il se sòlda izo anndan vilaj. Janm wè Gardy di m se pa teleskòp se.